Tout moun deja konnen depi bòk la mòmi ebyen fòk li tonbe. Tout moun deja konnen depi bòk la mòmi fòk li tonbe. Eske w pa okouran ke mesye 400 mawozo yo pran nan woulo? Yo pyeje nèg yo? Heyy! Rete la. Rale ti chèz ba ou zanmi m. M pral kase met nan men w. Gen twòp enfòmasyon atè a la pou w pa konnen yo. Ou pa okouran ke yo fè bibil sou 400 mawozo? Men, men l ap mande m kès ki fè bibil la. Chimè chak lapolis monchè! Rete la zanman m, m pral kase mete nan men w. Yon lòt kote nou genyen komisè Miragwàn nan. Misye rele Jean Ernst Muscadin. Li fè yon gwo deklarasyon. Èske Ariel Henry pral reponn demand li an? Nou pral pale avè w. Gen detay pou konnen mezanmi. Rete la. Ebyen se 2 pwen sa yo nou pral devlope nan emisyon an avè w jodi a. Pa zape non. Si tout fwa ou tap zape ou tonbe sou chanèl sa, li rele Odit. Fè nou kado yon grenn abòne. Pataje, like. Mande yon fanmi, yon zanmi abòne. Se sèl mwayen ou kapab ede nou devlope kominote nou an. Nou fè anpil sakrifis wi pou n jwenn enfòmasyon yo. Pou menm yon sèl mwayen ou kapab ankouraje nou, se pataje. Ankouraje yon fanmi zanmi abòne avèk nou. Mèsi si w fè sa deja. Si w potko fè sa, fè sa kounye a zanman m. Rapid, jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou senti l pa kase. Rapid, avan Nou vini avèk tout detay sou jan lapolis avèk chen mechan fè bibil sou 400 mawozo. Chè banm fè w tande dam sa non, on dam ki apèn al abite laplèn, li t ap kouri kite on zòn li te ye, li t al kache laplèn. Ou konnen pandan l rive laplèn, se moman bagay sa vin pase. Ah ban m ba w tande dam nan pito. M ap tounen apre dam nan pou nou pale de lapolis ak chen mechan ki mache sou 400 mawozo. Ann tande dam nan. Paka bann Sid Humm Sid map di w bagay sa Mwen sot pran chanpal la m sot tande pase devan bagay la kay la la yo tou okipe zòn nan li antre bagay la stresan wi ou konnen li stresan e mwen m pedi san tou 15 ou pitit kote m fenk al rete a. M pa deyò cheri an de lakay mwen m ye m pa deyò. M pa t di w m pa t kapab kè timoun mwen ap rete. M pa m paka manyen kote w m manyen kote w tou yo anndan an men je Perana kaye dlo ou konnen yo piti yo twomatize Malèn bay la pa dous sèm lanmèd mezanmi timoun m ap mouri. Wouyy Bondye malè m pap kapab map mouri map mouri. Eske nou tande zen mezanmi. Ou kwè nou te pran san nou hein ou kwè nou te pran san nou pou nou tap tande Koman dam nan fristre Koman pandan lap pale a katouch ap pete avèk 2 timoun nan menl non kay Mesye kisa dirijan yo voye nal fè menm. Humm kilè ayiti ap peyi kilè ayiti ap gen yon dirijan wa wè dat jovenel mouri ou janm wè gen anyen k fèt pou ranplasel non monchè si gon bagay ki fèt se voye plis zam nan geto mesye mèsi anpil si se sa nou wè Jenès la, se sa nou wè! Sitwayen ayisyen yo merite. Bwavo mesye. Men, sèl sa m ap di nou, ou wè kreyon listwa, gade bouda l byen. Li pa gen gòm non. Sa vle di, tout tenten nou fè la, pa met nan tèt nou y ap siprime non. Yo pa ka efase. La nature gen pou jije nou yon jou. Bwa koman gen nan nou kap mouri pa stroke hein pa vye maladi paske humm ou wè ti pèp sa mesye nou pa vle wè a lè Franklin Delano Roosevelt te di pa janm kite ti pèp sa ini yo se ak ameriken parèy li li tap pale se pa avèk ayisyen non. Gen peyi, lè jan de konba sa yo, se lè lòt peyi anvayi yo wi. Men jounen jodi a, se ak pwòp tèt nou wi n ap goumen konsa. Enbesil yo, pa pran zam sa a pou goumen kont politisyen non. Enbesil yo, pa pran zam sa a pou goumen kont milat non. Yo pran yo pou goumen kont menm yo menm nan ankò. Men ki lè nèg sa yo ap gen lespri? Hum? Ki lè nèg sa yo ap sispann kite enbesil? Antouka, lapolis avèk. Konnya kesyon ap poze kòman lapolis avèk chen mechan arive fè bibil sou 400 mawozo? Fòk mwen rive la, m konnen e nan kafou sa w t ap tann mwen. Zanmi m kite m di w, 400 mawozo se pa w manti non lè n te tande Lamò 100 jou di e 50 nèg li voye a, se te vre. 50 nèg li voye vre, depa mwen wè k ap bay tout pwoblèm sa a. 50 nèg sèlman. Men fò m di nou, nèg yo pran nan woulo. Men yo fin rantre dan de zòn epi yo pa ka soti. Yon bò, lapolis bare yo, yon lòt bò, genyen chen mechan bare yo. Ebyen, mesye yo ret andedan, y ap fè rezistans toujou, piske yo gen katouch. Men, hum, yo pa ka fè twò, twò gwo bèk non. E fò m di nou, gen plizyè k mouri deja wi, chen mechan stil pa vle kite, hum, yo pataje imaj nèg li touye yo. Men nou menm, nou gen disip atè a, nou rive jwenn dè enfòmasyon. Chen mechan touye plizyè nèg pou nèg yo, men, li pa vle vann imaj sa a. Pou yo pa pranl pou kriminèl, li pa vle vann imaj sa. E fòm di nou, lè mesye yo anvayi zòn nan, ebyen ti machann, lòt moun ki abite nan zòn nan vin ak manchèt, di chen an, nap mache pran nèg yo. Se chen mechan ki di non, nèg yo deja touye plizyè moun pou nou, yo gen zam nan men yo, nou menm se. Kouto nou menm se manchèt nou genyen nou mèt poze map jere sa m pap kite nèg yo e pran zòn nan fòm di nou nan moman nap pale a la se reyinyon kap fèt pou chen mechan konnen kilè lap reouvri mache kwa de misyon an paske li deja rekipere zòn sa men fòm di nou mesye 400 mawozo yo tèlman Ap goumen ak strateji. Sak fè yo tout poko fin mouri se paske yo konn goumen. Menm yo konn goumen paske yo fin antre nan zòn nan epi kisa yo fè yo koupe tout wout yo. Cha a pa ka antre. Nou pa strateji a. Yo fin rantre nan zòn nan epi yo koupe wout yo paske se cha k pou antre pou vin anmègde yo. Kounya cha vin pa ka antre. Se sak fè genyen k ap pran souf la toujou. Sinon tout t ap deja mouri wi. E fòm di bagay la te rèd pou chen mechan e jenèf met pyel atè a. Lè lapolis nan kòw, chen mechan nan kòw, jenèf nan kòw. Humm 400 mawozo gen bagay nan menl. Atit enfòmasyon, Eske ou okouran Ke DG pnh la, Mesye Frantz Elbé pa ka al lakay li depi gè a kòmanse a? Hum? Se grav wi mesye! Pou yon direktè jeneral enstitisyon ki rele lapolis la, hum, pou l abite Laplèn, depi gè a kòmanse li pa ka al lakay li. Eske nou konprann? Ban m redi l ankò. Frantz Elbé ki se DG pnh la, misye abite Laplèn. Depi gè a kòmanse a, misye pa ka al lakay li. Li pè pou pwoblèm ensekirite a. Woo! Gade yon peyi mesye. Antouka. Ebyen genyen Jean Ernst Muscadin ki fon gwo deklarasyon kote anpil moun aplodi Muscadin, anpil moun tou pa kontan. Bon, nenpòt desizyon ou pran, nenpòt deklarasyon ou ta fè a, wap toujou jwenn pou, wap toujou jwenn kontr. Ebyen ta sanble nan ka pa Komisè Muscadin an gen plis pou ke kont. Anpil moun kontan. Notamman mwen menm mwen kontan. M kontan mwen menm. Paske jan m wè Komisè ap travay nan Miragwàn en m ta renmen l bay yon kout men Pòwoprens pou m wè men gon grenn bagay pou Komisè a konnen fò l pa kite l pyeje Pòwoprens se pa kapab nan yo pa kapab non Komisè Komisè ou genlè panse se kapab nèg yo pa kapab. Komisè se vle wi yo pa vle. Si yo rive touye e manje Jovenel Moïse komisè, eske ou panse ou menm yo pap fè w pi mal? Hum? Ou genlè panse se kòmsi komisè k pòtoprens yo se kapab yo pa kapab. Komisè rete kote w ye a non silvouplè. Paske si zòn pa w la poko pouri an nou sove l. Pa vin chèche w gaspiye Pòtoprens. Paske Pòtoprens se pa kote moun rete. Se pa kote moun ap viv. Rete Miragwàn. Omwen an nou sove Miragwàn. Nan tout peyi a an nou sove Miragwàn. Paske mwen m se nèg pòdepè, men Jan m tande pòdepè ye nan moman an. Men moun wout pwal pòdepè, gwo mòn gen kidnaping, pòdepè gen kidnaping wi kounya. Humm. Komisè silvouplè, m wè w ap byen travay miragwàn, pa kite tèt ou anfle pou w ap mande pou w al pòwoprens. W ap gaspiye komisè. Se vre, ou mande 500 sòlda avèk gwo galil nan men. avèk 2 bako lodè epi pou kraze vilaj la ou kapab avèk sa yo vrèman men gon grenn bagay pou konnen komisè menm nèg kap ba w sa yo sa vle di kap ba w 500 galil la kap ba w bako lodè yo se menm nèg sa yo ki bay bandi yo zam tou wi e yo bay bandi yo pi gwo zam ke galil wi ou konprann komisè alò ou genlè pa konprann si pwojè nèg yo se bay peyi a ou bliye kòman politisyen ayisyen yo te kouri dèyè minista ou kou bliye paske minista te anpeche yo fè kèk vye bagay yo te kouri dèyè minista. Ebyen se pou nou te ka rive la wi komisè. Tout ou wè ou wè ou pat vle wè minista a. Se pou nou te ka rive la wi. Se nan jeng lan wi yo tap tann nou. Komisè, mwen salye kouraj ou e volonte ki manifeste lakay ou pou gade kòman Ayiti mwen renmen an, Ayiti ou renmen an, Ayiti anpil lòt moun kap koute m la a renmen an. pou n wè kòman n te ka sove l. Men malerezman, nou pran nan pa konprann. Depi nou wè nou t al vote Mateli a, fò nou te wè nou ka rive la. Paske pèp la, ey, m pa konprann pèp la ditou. Lè l ap fè chwa yo, m pa konn an fonksyon de ki sa l fè yo. Nou gen kèk tan la n ap mal vote. Vote Aristid, nou vote Preval, nou vote Aristid ankò, nou vote Preval. Vote Martelly, nou vote Jovenel. Men kounye a la, nou deja pare kò nou pou n al vote yon lòt valpa, yon lòt voryen. Epi sa w tande a, senkant an pase, swasant an pase, swasanndizan pase, nou toujou dan lakras. Sof ke nèg sa yo jere tèt yo, jere fanmi yo tou. Gen lè panse tout antouraj Martelly gen mizè pou yo ankò. Non. E dotanplis se yo k ap dirije la. Ariel Henry se phtk gwo lonje wi li ye. Se Martelly avèk gwo ponyèt li ki mete Ariel Henry. Kote Jovenel ti nèg andeyò te gen kontak sa a. E Ariel Henry pa la kounye a non. Nou ta panse Ariel Henry son nou ta kapab di yon nouvo veni li ye la. Ariel Henry gen plis ke 30 an wi. Depi l ap souse. Ariel Henry pa pale nan zòn Onavil kote gon legliz advantis, se kay papa Ariel Henry. Sa vle di se bon nèg kounye a non m konnen l. Se yon nèg ki nan leta lontan wi. Antouka nou mete fen nan emisyon an. Mèsi avè w ki abòne deja. Ou menm ki potko fè sa, fè sa kounye a. Abòne, kòmante, layke. Mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avè w. E sitou pa bliye pataje. N ap kwaze talè pou yon lòt emisyon.